écoutez Radio Dinalex Shalom, la meilleure station de radio en ligne. Il s'agit d'une station de radio chrétienne qui propose de la musique évangélique, des sermons, gospel et autres. Branchez-vous et profitez de la meilleure programmation évangélique. C'est maintenant qu'il fait nous passer en bien. Semèn pase a l te pwoteje nou, wikenn nan nou pase li an byen, men kounye a nou sou lòt semèn, yon semèn ki nèf, apenn nou nan dezyèm jou nan semèn nan, ke nou mande Bondye, nou mande pwoteksyon Bondye avèk nou pou l kapab gide nou, pou l kapab akonpaye nou nan tout sa ke nou ap fè, ke nou te lakay nou, nou souvan nan machin nan nou pral travay. Ke nan travay nou, pou nou toujou rete sou meditasyon. Nou konnen ke pawòl la, se sèl nouriti espirityèl ki kapab nouri nanm nou. Nou konnen san pawòl la, nou pa kapab nouri. Nou pral medite aswè a, se nan Jan chapit 15 vèsè 16. Se nan. Vèsè sa n ap medite aswè a, Jan chapit 15 vèsè 16 Jan chapit 15 vèsè 16 Ok, m ap li pou nou, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous allez. afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et que et je vous établis afin que vous alliez, Que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jean chapit 15 vèsè 16 Nou di Bondye mèsi pou lekti pawòl li ke nou sot li. Nou swete ke Sentespri Bondye kapab anime sèvitè nou, frè Alex, Pou de tèl sòt ke sa ke l'al di yo pa sòti selon lachè, men yo va sòti selon Sentespri. Mwen voye devan Dye pou li kapab anime mwen avèk pwisans Sentespri li, pou li kapab gide nou aswè a, pou tout pawòl ki va di yo va yon sòt de benediksyon nan kè chak byeneme, chak sèvant aswè a. Amèn. Si nou tap eseye bay yon sijè aswè a, nou te kapab di. Kite Sentespri Bondye kontwole lavi nou Kite Sentespri Bondye kontwole lavi nou Nou wè pawòl sa yo se te Apot Pòl ki te pote yo, ke Bondye te mete sou kè li pou l te kapab pote pawòl sa yo pou pèp la, ke ki rete pou nou menm jodi a. Kote ke l t ap pale avèk pèp kretyen an. li t ap di yo, Se pa yo menm ki te chwazi Bondye, men se Bondye ki te chwazi yo. Pase nou wè jounen jodi a, anpil kretyen, nou wè ke yo pa kite se Bondye k chwazi yo, pito se yo k chwazi Bondye. Kòman se yo k chwazi Bondye? Paske jante kretyen sa yo nan legliz yo fè sa yo vle jounen jodi a. Si yo kapab fè sa yo vle, nou kapab di nan moman sa, si yo chwazi Bondye se kòmsi Bondye se timoun yo, yo fè Bondye sa yo vle. Nou wè ke nan mond lan, moun yo kap sèvi sèvitè dyab yo, yo gen anpil respè pou papa yo. Ou pran fanmi, fanmi an si se pa egzanp se ti frè a kap travay, pafwa ti frè a konn pa bay gran frè a respè li, piske se li kap travay vle di li konnen li pran sans otorite a, nan se pa konsa sa ye. La Bondye di w konsa ke. Li menm li se Li k chwazi nou se pa nou k chwazi l. Si l chwazi nou, nou sipoze fè volonte li. Nou sipoze mache dan la dwati. Konye, se nè pa vou ki mavi chwazi, men se mwa ki vouze chwazi. Je vouze etabli afin ke vou zalye e ke vou pote di fwi. Lè l ap pale pou nou pote fwi, ki jan de fwi pou nou pote? Pou nou kapab jwenn fwi sa yo, nou kapab jwenn yo, se nan Galat, chapit 5, vèsè 22 e vèsè 23. Ki jan de fwi nou kapab pòte? Pou nou mache dwat, nou kapab pòte lanmou, ke Jezi Kris toujou ap preche lanmou, li pa janm preche vyolans. Ou dwe toujou pasyan. Ou dwe gen bonte lakay ou. Ou dwe gen lanmou nan kè ou. Ou dwe renmen frè ou. Ou dwe renmen sè ou. Ou pa dwe egoyis. Ou dwe evite diskisyon. Tout jan de bagay sa yo fòk ou evite yo. Si w pa evite yo, sèke ou pa gen lanmou Bondye lakay ou. Nou wè ke Jezi Kris di, Celui qui manifeste la gloire de mon Père, c'est vous qui qui portez beaucoup de fruits. Si yon moun ou pa manifeste glwa Bondye lakay ou, se ke ou pa gen youn nan fwi sa yo. E lè sa, si w pòte fwi sa yo, lè sa w ap vin disip Bondye. Dapre Jan chapit 5 vèsè 8, Ceux qui manifestent la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits vous serez alors vraiment mes disciples la Profèt la Jean li eksplikew kòman ou kapab yon vrè disip Bondye pou yon vrè disip Bondye fòk ou manifeste glwa Bondye lakay ou lè ou manifeste glwa Bondye lakay ou lè sa ou pote fwi ansanm de fwi sa yo ke nou jwenn nan Galat chapit 5 vèsè 22 e 23. Lè sa a, nou wè ke n ap mache nan laglwa Dye. Nou dwe toujou sou meditasyon. Lè w sou meditasyon, w ap toujou an kominikasyon ak Bondye. Se sèl mwayen pou nou kapab rete pirifye, pou nou kapab rete sanktifye, se toujou rete sou meditasyon. Lè w sou vòlanmachin nan, fò w toujou ap medite. Ou lakay ou, mwen toujou ap medite. Pa kite ou distrè avèk aktivite mond lan, paske mond lan ap fè tout sa ki depann de li pou li kapab distrè ou. Limite tout aktivite ki posib devan li, paske ènmi an p ap dòmi. Nou gen yon ènmi ki. fò anpil enmi an li pap dòmi enmi an li toujou ap travay se sak fè nou menm ki kretyen nou sipoze toujou ap travay nou pa dwe ap dòmi sou le plan spirityèl Jezi Kris di w li menm li se pye pye bwa pye rezen an. Nou menm nou se branch yo. Sètadi pou pye bwa li pa bay fwi se branch yo k bay fwi. Branch yo bay fwi pa rapò a pye bwa. Se sa k fè moun k ap jadinye a li menm k ap netowaye pye bwa lè l ale li pa koupe pye bwa non li koupe branch ki pa bay fwi yo. Branch ki pa donnen an, se li l koupe. Branch ki sèk yo, se li l koupe. Ou menm, ki se yon branch ki sipoze bay fwi, eseye wè si w a travay pou branch pa w la pa sèch. Si branch pa w la sèch, y ap koupe l. Lè sa a, si yo koupe l, ou vin initil. Se youn nan rezon Bondye di konsa ke li menm, tout branch ki initil yo, y ap koupe yo, y ap jete yo nan dife. A di, si w pa itil, y ap koupe w, y ap jete w. Se sa k fè, si w se kretyen, ou legliz ou sipoze toujou ap travay ou sipoze demontre Bondye fri pa w ke w di travay e sak fè sentespri Bondye se sèl gid ki kapab ede w sentespri Bondye se sèl pwofesè ke w genyen ki kapab ansenye w paske li la Sal la poul fè li la poul anseye w li la poul gide w li la poul mennen w nan tout sa wap fè tout sa wap fè toujou mete sentespri Bondye devan tout sa wap fè pwojè ke w genyen an nan pwojè ke w genyen an tout pwojè nèf ke w genyen an mete l devan Bondye konsilte Bondye dabò paske si w konsilte Bondye sentespri ap montre w ki chemen pou w pase pafwa w konn vini ak pwojè a. Olye pou lite pou konsilte Bondye, ou konsilte yon moun, yon òm, ki pap ka gide ou. Lè sa, ou konn echwe, lè ou echwe lè sa ou di Bondye pa avè ou. Wi, Bondye toujou avè ou. Se ou menm ki pa kontwole bagay yo byen. Sètadi, lè ke w mache selon Sentespri, Sentespri gide ou, li ede ou, li ede ou gen fwi sa yo lakay ou, fwi sa yo tou ede w grandi sou le plan espirityèl. Nou wè ke sèvitè a t ap pale avèk piti a, li ba l tout jan de fwi ke yo kapab pote lakay yo, e jan de fwi sa yo, lè yo genyen yo, li ede yo, li ede yo grandi. Sou le plan spirityèl. E lè yo grandi sou le plan spirityèl, sa demoutre ke yo manifeste glwa Bondye lakay yo. E lè yo manifeste glwa Bondye lakay yo, yo vin bay anpil fwi. E lè sa, yo vin yon bon disip. Nou konnen ke nou menm. Ba yo pa pase pou moun nan wont, pase n ap travèse yon seri de sitiyasyon ki trè difisil nan moman sa. Maladi adwat agoch, peyi moun, anpil pwoblèm, fanmi n yo ki dèyè a gen pwoblèm, nou menm tou nou gen pwoblèm, mond lan boulvèse, men pa gen lòt bagay pou nou fè. Sa pou nou fè se remèt tout bagay a Jezi paske se Jezi menm ki sèl solisyon an. Solisyon pa lòt kote, se lakay li ke li ye. Nou dwe fè li konfyans, fè li konfyans nan tout sa ke nou ap fè. Pa lage li, paske li di nou konsa ke pote chaj nou yo, pote fado nou yo ba li. Li menm lap di nou li bon. Sa pou nou fè sèlman se ajoute fwa nou nan li menm. M konnen ke si nou gen lafwa, si nou fè li konfyans, lap ede nou. Paske li di, si nou frape, lap ouvri pou nou. Si nou frape, lap ouvri pou nou. Lè nou gen pwoblèm yo, pa kenbe pwoblèm yo pou kont nou. Pataje pwoblèm yo avèk Jezi Kris, lap ede nou. Se sèl Sovè ke nou gnyn ki kapab ede nou avèk pwoblèm yo. Nou pa gen lòt. Nou pa ka ale nan mond lan. En, on monde pap ka ede w rezoud pwoblèm ou. Yon frè kapab ede w priye pou kapab, pou Jezi Kris kapab soulaje pwoblèm ou. Se sa pou nou fè nan moman difisil yo. Nan moman difisil yo, pa kenbe pwoblèm yo. Priye Bondye, chèche Bondye. Chèche Sentespri Bondye. Se sèl gid ki kapab ede nou, ki kapab akonpanye nou, ki kapab ede nou jwenn solisyon avèk tout pwoblèm. Nou konnen ke bagay yo pa fasil, men nou konnen ke sèl solisyon kote pou nou jwenn ni, se nan Kris. Mezanmi, an nou fè Bondye konfyans avèk li. Epi, nou konnen ke nan moman difisil yo, Pa gen lòt solisyon. Se mete ajenou, priye Bondye, li menm lap kapab ede nou. Sou le plan spirityèl, nou konnen ke nou pa pwodui anpil fwi lakay nou pase nan yon moman ki difisil, men ann eseye priye. Sentespri Bondye kapab ban nou, ede nou jwenn fwi sa yo. Fwi sa yo, si nou genyen yo, n ap fè anpil pwogrè sou le plan espirityèl. Lanmou. Nou wè ke se yon bagay ki trè difisil. Lanmou an pa fasil pou nou genyen lakay nou. Paske lè w pwoche fè yon bagay ki mal, ou toujou kanpe sou vanjans. Sa se yon bagay lòm renmen anpil, vanjans. Li pa fasil lè w pwoche fè yon bagay pou w pa al detire vanjans. Men nou konnen ke si nou se kretyen, Nou dwe humble, nou dwe pasyan, nou dwe kite Senyè a konbat pou nou, an nou pa eseye chèche vanjans pou kriye vanjans pou tèt pa nou, paske si nou si nou eseye chèche vanjans li pap bon pou nou. Al chèche eseye vanjans li ka pèmèt ou peche pi grav, fè yon peche ki pi grav. Non, nou dwe pasyans, nou dwe gen bonte lakay nou, nou dwe gen la dousè antanke kretyen, ou dwe sèvi yon epzanp nan kominote kote ou ye. Nou pa dwe viv menm jan avèk monde an. Nou dwe sou konpòtman nou. Konpòtman nou dwe demontre ke se kretyen ke nou ye nan lokalite ke na viv la. Konpòtman nou dwe demontre nan travay nou kiyès nou ye. Pa demontre ke nan travay ou se kretyen epi lè ou lakay ou son lòt moun. Non. Sa vle di kèlkeswa kote ou ye, ou lakay ou. ou nan travay la, ou nan lari, kèlkeswa kote ou ye, ann toujou eseye kenbe fwi sa yo lakay nou. Fwi sa yo ap ede nou korije konpòtman nou antanke kretyen. Pa eseye kouvri kretyen se lè w legliz epi lè w nan lari ou pa kretyen. Non, li pa bon paske kote w ye, enmi an oubyen mond an se ou l ap suiv. L ap di, a, gade frè entèl, gade jan frè entèl ye epi mwen menm. Non! Kèlkeswa kote ou ye, ou legliz, ou nan lari, ou nan travay, kèlkeswa kote ou ye a, toujou eseye gen konpòtman kretyen, de tèl sòt ke pou moun ki pa konvèti a, nenpòt lè je l ta tonbe sou ou pou kapab swiv yon egzanp, pou li kapab mache e pou li kapab swiv ou. Paske si ke konpòtman ke li genyen an li menm ki pa bon, se menm bagay lè w gen avèk li menm, Konsa tou li menm lap difisil pou preche e lè wal preche li li pap kwè nan ou menm vreman vre mezanmi fè Bondye konfyans eseye kite sentespri gide nou eseye kite sentespri kontwole lavi nou de tèl sòt ke pou nou wè si nou kapab mache nan sanktifikasyon e fwi sa yo ke nou sot site yo pou nou kapab genyen yo nan nou menm pou yo kapab fè nou fè pwogrè sou le plan spirityèl e. Nou mande Bondye pou li kapab akonpanye nou, pou li kapab gide nou, nou konnen ke nou pa bon, nou pa di devan li, men nou konnen ke si nou fè li konfyans, si nou fè Sentespri li konfyans, Sentespri li kapab gide nou, Sentespri li kapab ansenye tout bagay sa yo. E nou di Bondye mèsi pou mesaj la ke li te gen pou nou aswè a, nou swete ke fwi sa yo kapab grandi nan lavi nou antanke kretyen pou nou kapab mache nan la santite. Nou di Bondye mèsi pou sa ke nou fè plas avèk nou. Gen kote nou remèt fwaye sa a nan men ou Seyè, nou mande w tanpri, ou menm ki konn fè kloti, ou menm ki konn sekirize lavi moun, e ou va sekirize fwaye sa a antyèman, e yo va temwanye grandè ou, pa sèlman jodi a, men tout kote nou pase, yo va ba w glwa. E nou menm, Seyè, ki prale deplase, nou prale retounen lakay nou, Seyè, nou mande w tanpri w va mare tout vye fòs ki ta vle pase vin atake nou nan dòmi kou nan je klè, e nou va. Konvenk li ou va ranpòte viktwa, viktwa se pou moun ki kwè nan ou, viktwa se pou moun kap sèviw Seyè. Nou mande w akonpanye nou, fè nou fè yon ekselant vwayaj, e konsa nou menm nou va kontinye baw glwa e nou va kontinye baw glwa pou fwaye sa e avèk glwa sa lòt moun va vin a la konvèsyon Seyè. Tanpri Papa, akonpanye yo, dirije yo pou yo kapab rete lakay ou, pou yo kapab rete nan prezans ou, Se tou se ki fon le mal fleris se pou et aneanti a jame anba pye nou sa nan pye nou sa amen o non de jezi.